Sètènman, bagay yo pa anfòm paske peyi a an boulatcha. Enben madam mesye nan sa ki gen awè avèk dosye ensekirite nan peyi Dayiti, Lucmane Delille, ansyen minis jistis nan peyi Dayiti, maten an li fè yon sòti, li lonje dwèt madichon l byen long sou jenèf alye an fanmi manyen youn, manyen tout, pami yo Babekyou, enben madam mesye Babekyou li menm li rebondi, Babekyou pale, Babekyou fè yon bout videyo. Bout video sa m kwè li dire anviron yn minit e kelke segond Ebyen madam mesye nan kad emisyon sila nou pral fè yon gwo rale mennen vini sou sòti sa ke ansyen minis jistis peyi dayiti a Lucmane Delille fè avèk rebondisman Babekyou ki se pòt pawòl Jenèf Alye an fanmi manyen youn manyen tout. Ant. Dezyèm dosye nou pral touche nan kad emisyon sila, madam, mesye, nou pral pale de nèg Vitelòm yo k ap fè gwo deblozay anba nan zòn Tòsèl. Enben, nèg Vitelòm yo ta sanble yo achte Tòsèl avèk lòt zòn ki anviwone l yo lajan kontan. 400 mawozo toujou ap frape. 400 mawozo. repran fòs sè dènye tan pandansetan ebyen baron plèn nan li menm ki se lanmò san jou li gaye dan la nati pèsonn pa konnen ki kote egzatteman lanmò san jou ye nan moman men fòk nou di sòlda lanmò san jou yo ki rete dèyè madam mesye yo kontinye ap fè gwo lòbèy nan plèn nan se prensipal enfòmasyon sa yo madam mesye nou pral devlope pou ou nan kad. emisyon sila. Nan sa ki gen awè ak ensekirite nan peyi Dayiti, sè dènye tan, nou wè machin ensekirite a li menm, li pran yon vitès de kwazyè ke l potko janm genyen depi peyi sa te egziste. Se pou la premyè fwa nou wè peyi Dayiti rive nan faz sa. Te gen 2004, te gen GNB, te gen rat pa kaka, enben madam mesye, nou potko janm rive nan faz sa pou te gen tout gang sa yo nan peyi Dayiti e lontan. Lè te genyen yon gwoup de gang oubyen yon blòk k te renome kòm zòn de non dwa, ou te konnen a kiyès ou te kapab kontakte, kiyès ou te kapab antre an kontak ansanm avè l si ou ta gen yon moun ou yo kidnape, si ta gen yon bagay dwòl ki pase ou di bon m ap rele tèl nèg paske se nèg sa m konnen k ap jere tèl blòk men nan moman an la madam mesye gen yon plirifikasyon de gang nan peyi Dayiti. Ou pa ka konnen kiyès egzatteman pou rele paske chak blòk gen yon chèf de gang. Ebyen madam mesye, ansyen minis jistis la ki se Lucmane Delille li menm li fè yon sòti maten an la sou radyo Karayib ebyen li lonje dwèt madichon l byen long sou Babekyou li pale anpil koze madam mesye de Babekyou. E kisa Babekyou di li menm madam mesye dosye sa. Se yon dosye ki trè sansib. M ap di nou pou ki rezon se yon dosye ki trè sansib. Kounye a la nou kòmanse wè vrè vizaj nèg yo. Mwen menm kòm jounalis anketè, mwen te toujou ap mache anpil kote. M te toujou antre nan anpil baz, chita pale avèk anpil chèf de gang. Mwen fini pa jwenn yon maksimòm de enfòmasyon sou sa kap pase nan peyi dayiti konsènan gwo dirijan nèg ki nan do prezidan nèg ki bòs bon zanmi prezidan nèg ki nan sektè prive dè zafè la kap kole bouda avèk bandi men potko gen posiblite pou nou te pale nou te eseye bay kèk ti bagay paske nèg yo tèlman pwisan ponyèt nèg yo tèlman long pafwa lè w panse w ka kache menm nan blòk. Kote w al kache a nèg yo gen antèn yo la e bandi yo nan peyi dayiti yo tèlman pwisan nèg yo genyen plizyè moun kap travay pou yo nan tout blòk e w pata menm imajine menm ti popilasyon an yap fè antèn pou bandi se la rezon pou lakèl genyen seri de enfòmasyon ke nou menm nou pat kapab lage nenpòt kòman nan peyi dayiti men madam mesye. Babekyou li menm li kòmanse fè moun wè vrè vizaj nèg sa yo, sètènman mwen menm m te gentan konnen vrè vizaj bandi a avèk kòl bandi abiye, bandi ak kravat ki chita tout jounen kap fè bèl diskou, enben madam mesye Babekyou fè konnen minis jistis la, ansyen minis jistis la alò ki se Lucmane Delille li te voye yon ansyen Alò m pap di yon ansyen, yon polisye ki se yon si mo ke Babekyou li menm pral pèmèt nou tande Babekyou li menm kap bay plis detay nan kad yon ti bout videyo ki dire anviwon yn minit e kèlke segond ebyen madam mesye nou pral tande Babekyou kap pale sa vle di menm nèg yo nan leta yo gen gwoup de gang pa yo yo konn itilize gwoup de gang sa yo pou al fè gwo reprezay pou yo nan lari a kounya la bagay la chanje kounya la jwèt la gate. Pwiske jwèt la gate, Babekyou li menm li pran yon lòt faz e Leta li menm pran yon lòt faz. Pafwa tou nèg yo vin gen ti malantandi antre yo men pafwa bagay yo konn retounen nan lòd jan yo te ye oparavan. Lo konn retounen a sa sous trè souvan men fwa sa ta sanble bagay la on ti jan gate nan men nèg yo. Ebyen madam mesye Babekyou li menm li fè konnen minis jistis la li menm plizyè fwa li konn voye li te voye kote l e dènye fwa li te voye kote l li te voye mande Babekyou ki kantite zam avèk minisyon oubyen sòlda ou genyen oubyen w ap bezwen pou n al fon pote boure sou vilaj de dye nou konnen madam mesye alepòk sou Luckman Delil vilaj de dye li menm li te vrèman ap bay pwoblèm lè sa Izo te an flèch maten midi e swa Izo t ap frape ebyen. Lucmane Delille li menm li te fè kontak, li te voye yon Simo al pale avèk Babekyou pou yo wè kòman yo te kapab fon pote boure sou Vilaj de Dye yon fason pou yo te kapab fini avèk dosye Izo a e madam mesye nou te remake sa tou kote nèg yo te mete yon bann separatè anba pou yo te kapab izole nèg Vilaj de Dye yo nèg 5 segond yo e lè yo te fin izole yo se lè sa Ebyen minis jistis la ki se Luc Mandelli li menm li te voye kote Babekyou yon fason pou li te kapab fon pote boure sou nèg yo paske nèg yo di se gang ki pou detwi gang nan peyi dayiti antouka madam mesye ann tande Babekyou map kite nou avèk ti video sa pou nou gade kòman Babekyou li menm li tap salanbe minis jistis la ki se Lucmane Delille lan. E map di yon gwo bonjou ou bonswa a chak moun ki pral gad videyo sa. E videyo a pap twò long, mwen fè videyo sa spesyalman paske maten an m tap tande jounal premye okazyon, gran boulva, m tap tande Lucmane Delille, ansyen GNB, moun ki fè 2004, ansyen minis jistis, e ke lè yo tap pale de mwen ki te di konsa e ke G9 a tout Jimmy Cherizier Barbecue nou bloke tèminal Varreux e ke menm non nou l pap site, l pap ba nou valè. Bickman Delil, ou sanwont anpil. Ou sonje, m ap tou pwofite mande Udmo eskiz paske m pa t site non yon polisye Udmo. Yon polisye Udmo tout moun konnen k rele Gazolin. Ou sonje w te voye Gazolin lakay mwen Dèlma 6 vin kote m pou w te mande estrateji kòman pou w te fè, te voye mande m kisa m gen bezwen, ki kantite zam, ki kantite bal mwen bezwen e ke pou nou te kapab atake Vilaj de Dye. e ke m pa t reponn paske m te chwazi pa antre nan sa, yo te gentan fè m abi, nou revoke m nan lapolis, m pa t chwazi fè sa a pou nou. Rickman Delil, Ou pa site non m, mwen menm mwen site non w. Ou se yon vagabon a kostim, ou se yon gang a kostim epi k ap bay imaj moun de byen. Sonje, engra, ou te voye kote m, memwa kout, souf kout, ou te voye kote m, mande m ki kantite zam, ki kantite bal mwen bezwen avèk strateji pou antre Vilaj de Dye. Pèp Ayisyen, moun sa yo pa bon moun. Jodi a leve kanpe, ann kontinye mobilize, kanpe dèyè barikad nou, Jiskaske n dechouke sistèm sa. Moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier. M t ap pale nan non Fòs Revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye. Bon! Madam, mesye, nou tande bagay yo? E konsa bagay yo ye nan peyi Dayiti. Lè zen an pete, n ap konnen trè byen. N ap konn bagay yo. Kounye a la a, pa gen konpè, pa gen kòmè ankò. Jwèt la gate. Pa gen marenn, pa gen parenn, pa gen fiyèl. Bagay gate. Kounye a la, youn ap mete sekre lòt deyò. Men, madam, mesye, fòk mwen di nou, nèg sa yo te konn pale trè souvan. Youn te gen nimewo telefòn lòt, yo te konn pale nan telefòn, e lè kòb te konn tonbe, yo te konn degaje yo kou mèt Janjak, yo jere koze yo antre yo. Kounye a la, bagay la gate. Bon, mesye, degaje nou regle koze nou antre nou, antre òm ak òm. Antouka, madam, mesye, n ap fè yon kout pye la a dirèkteman nan zòn Tòsèl. Mezanmi, nèg Vitelòm yo vrèman ap bay pwoblèm anba a lafanmi. Nèg Vitelòm yo se lave y ap lave moun. Chak jou nèg sa yo fè mò anba a. Ebyen madam mesye ayè ki te mèkredi 28 septanbre 2022 a nèg vitelòm yo fon pote boure sou plizyè jenn gason ki te bò akademi an bò legliz sent klè la ebyen madam mesye mwen menm lè videyo sa vin jwenn mwen menm m pa gen kouraj pou m ta pataje nou pap ka pataje yon videyo konsa tou lè wap gade 6 jenn gason kap benyen nan san yo menm kote Enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè nèg yo pase yo ouvè kout bal sou moun yo e 6 jenn gason pèdi lavi yo e selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè jenn gason sa yo menm se vann yo tap vann epi nèg vitelòm yo yo pase yo lave moun sa yo antouka nèg vitelòm yo vrèman ap fè dezòd nan zòn tòsèl e fòk nou di madam mesye nèg yo pa twò lwen akademi polis la kisa lapolis itil nan peyi dayiti mwen menm Kesyon map poze tèt mwen eske polis la li menm li la sèlman poul fè reprezay sou manifestan yo eske la polis la li menm li la sèlman poul drese l an belijeran an tonton makout a chak fwa moun yo deside manifeste pandan se tan ann gade byen la nan zòn tòsèl chak jou moun ap mouri e yo konnen ki kote vitelòm ye nèg vitelòm yo tèlman pwisan anba a yo kontwole tout zòn nan yo kontwole taba yo kontwole wout de frè yo kontwole tòsèl. Yo kontwole Twa Rivyè. Nèg yo kontwole tout anba a nèt, tout Lingojan. Nèg yo gen kontwòl li menm. Pafwa nèg yo moute jouskanlè pèp ayisyen, jouskanlè Jirado, Meyòt. Nèg yo moute tout anlè sa. Nèg yo gen kontwòl tout lin nan. Men, an nan toupre la a, nan figi Akademi de Polis la, pou nèg yo ap fè zak malonèt sa a, An imajine nou pèp ayisyen nan wonpwen an, nan kafou a menm kote antre akademi an ye menm pou nèg sa yo pase yo simen bal sou moun, 6 jenn gason pèdi lavi yo e lè map gade videyo sa pèp ayisyen lè videyo sa vin jwenn mwen map gade videyo sa map gade 6 jenn gason 6 jenn gason kouche yon sèl kote k ap benyen nan san yo. Gen yon premye kote ou gade ou wè, ou wè twa jenn gason, ou rive yon lòt kote ou jwenn yon lòt grenn jenn gason, ou al yon lòt kote ou jwenn yon jenn gason, ou al pi devan ou jwenn yon jenn gason. Sis jenn gason kouche yon kote, y ap benyen nan san yo. Kidonk, nèg Vitelòm yo, yo tou pwisan anba a. Ki sa lapolis ap fè? Anyen. Sèlman. Lè manifestasyon desann anba a vin bay moun gaz vin tire sou moun malgre yo wè se jounalis yo pote boure yap tire sou manifestan yo men pouki rezon yo pa deside al met lapè nan degronn nèg vitelòm yo kap simen latwoublay dènyèman la yo antre anba nan kay yon polisye ke tout moun konnen sou non kouki yo pran madanm ni yo pran pitit li yo boule kay la yal avèl si nèg sa son ajan BLTS pou nou wè nèg vitelòm yo ap fè yon jan de travay sa pandansetan lapolis paka reponn e enfòmasyon ki ta rive jwenn nou ta fè kwè gen anpil otorite nan peyi Dayiti ki nan kole bouda avèk bandi. Madam, mesye, n ap fon kout pye nan blòk 400 mawozo. Ebyen, lanmò san jou li menm, li gaye dan la nati. Lanmò san jou li entwouvab, selon lajistis ayisyèn, paske pa gen enterè vrèman pou yo met lanmò san jou anba kòd. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè genyen gwo otorite ki an fonksyon nan gouvènman Ariel Henry a k ap pwoteje. Lanmò son jou. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè nèg 400 mawozo yo menm yo ap fè gwo dechoukay Ayiti oubyen nan Pòtoprens lan menm se dechoukay moun yo pran lari yap manifeste yo fè dechoukay tout moun wè pèp la se ralbòl li genyen li pran lari a la grangou a rèd nan kòl li antre nan de twa magazen la yo fè dechoukay yo pran manje ya lave yo ebyen nèg 400 mawozo yo menm Yo mache fè dechoukay lakay moun. Se kay moun sèlman y ap mache rantre, pran bagay, fè dechoukay, piye bagay moun, boule kay moun epi yo ale ansanm avèk yo. Kounye a la, mwen menm m ap mande ki enterè lapolis genyen nan dosye lanmò San Jou a? Semèn pase a, madam, mesye, nou wè lapolis te genyen kòmsi yon volonte pou yo te fini avèk nèg 400 mawozo yo. Lapolis. Se bwa kale sèlman l t ap bay nèg 400 mawozo yo. Te gen yon epòk, zòn Plenn nan, ou te kapab menm jwe foutbòl nan lari a, ou te ka menm dòmi leve nan lari a paske lapolis te gen kontwòl zòn nan. Tout bandi nèt te gaye kò yo paske depi yo kwaze avèk Ti Magali oubyen Men l ap fè san oubyen Blòdè, se bwa kale yo bay bandi. Ebyen kounye a lafanmi. Ta sanble nèg sa yo oubyen polisye sa yo eske yo resevwa lòd pou yo kite lòt bò a pou nèg 400 mawozo yo? Ebyen nan moman an la lapolis li menm li bese gad li e otomatikman lapolis bese gad li nan zòn 400 mawozo yo ebyen nèg sa yo menm yo refè sifas nan moman nap pale a la pòtoprens nan kapital la nan jeremi nan jakmèl okay gonayiv anpil lòt kote pèp la pran lari lap manifeste lap fè dechoukay ebyen Nan zòn nan, Laplèn li menm, se pa pèp la k ap manifeste, se nèg 400 mawozo yo menm k ap mache fè dechoukay, dechouke kay moun, pran tout sa yo genyen epi ale ansanm avèk yo. Antouka la famille kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou di ke vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!